Cha a fè dega paske dan laprèmidi di premye fevriye 2022, ebyen cha a pase li lage yon wach manman sou Vilaj de Dye. Nèg yo te kanpe bò teyat epi y ap tire an direksyon Vilaj de Dye. Epi nan Matisan, se la m ta kapab di genyen plis dega paske genyen yon sèten de, kòman i sapèl, kè kolon ebyen. Ce bandi ki fè pati de baz vilaj de Dye kè kolon pèdi lavil ebyen kè kolon fè vrèl pou peyi san chapo men li sanble ke se ta nan zòn martisan kè kolon li menm li tonbe e kè kolon anpil moun bay enfòmasyon kòm kwa misye te kòmande zòn de bea ebyen se pa ditou vrè paske lè nou al mennen ankèt nou wè ke kè kolon li menm te ap jere nan yon stil kòmsi se te yon veritab elektwon lib. Dèfwa li Martissant, dèfwa li nan Vilaj de Dye, donk li fè ale retou o nivo de Martissant e Vilaj de Dye. Jodi a la a, kè kolon tonbe. Fò n di ke gen rèl. Gen rèl nan Vilaj de Dye paske kant lèjan aprèn sèt nouvèl, ebyen, gen anpil moun ki konsidere kè kolon tankou yon papa paske kè kolon te toujou ap ede yo. Ebyen Kerolo mezanmi li tonbe pa bliye m di nou ke imedyatman ou anlize w nan antrepriz sila ebyen le pri a peye se sa donk ebyen se konsa fò n di ke jan bagay yo ap pati la aparaman bagay yo kapab rèd ankò nan Matisan paske te gen yon ti akalmi e ke bagay la li menm li reprann donk sa vle di ke zòn Matisan la m pa konn sa k ap pase. Eske gen yon dyab nan matisan ki di ke ebyen fòk nèg yo pa janm antann yo fòk toujou gen batay maten midi e swa. Fò n di ke genyen 3 moun tou cha a ta sanse tire. Eske se 3 bandi donk nou poko kapab konfime enfòmasyon sa paske 3 moun sa yo. Pandan y ap sòti epi yo rive sou cha a, yo sote aparaman epi cha li menm li mete bal. Epi sa w tande a la, 3 moun sa yo pèdi lavi yo, ebyen fò n di ke nan Matisan vin genyen yon koutim kounye a. Depi w wè bèt yo tande bal tire ebyen yo vin sou plas. M sonje lontan onivo de Site Solèy, ebyen te genyen yon tradisyon lè Labanyè te konn ap goumen avèk Djedwilme, depi w wè bal kòmanse ap pete, O nivo de Site Solèy sitou nan zòn Bwa Nèf lan, ebyen gen anpil kochon ki toujou yo menm al repoze yo nan mang lan. Paske yo konnen depi yo vin la, aparaman y ap pote mò ba yo. Ebyen, fò n di ke nan Matisan, kochon kontinye ap manje moun. Donk se 3 endividi la, yo toujou rete atè a e animal kòmanse ap vizite yo. Ebyen pou kapab manje yo. Mezanmi men koman moun ap tonbe nan peyi dayiti. Bandi ou petetre moun ki fè parti de popilasyon sivil la ebyen se konsa sa ye. Ben eski va y avwa yn repons de la par de zom de izo ki yo menm o nivo de martisan keski va se pase eske jan de bagay sa yo pral gen enpak sou swadizan kanaval neg yo di yap oganize a paske mwa je su pa pou lorganizasyon du karnaval. Se pou la premyè fwa ke mwen afiche m klèman sou yon dosye paske m pa wè kote k genyen la pou nèg al pyafe. Menm lè atis kòmanse ap vin pale nan radyo, atis kòmanse ap plenyen, tout moun ap plenyen pou di ke ben ekoute le karnaval se yon sòt de rantabilite ekonomik. Rantabilite ekonomik pou kiyès? Pou ti pèp Site Solèy la? An n serye non mesye. Eske se pou ti pèp Site Solèy la paske sa k ap pase nan peyi a la mezanmi? Imajine w kanaval ap fèt sou Channmas. Vilaj de Dye, bandi. Gran Ravin, bandi. Belè, bandi. Anba lavil, bandi. Sa vle di, se yon kanaval ki ap fèt anndan yon sèkonferans de bandi. A ve di a nenpòt lè, yon lòbèy kapab pete. Ben ekoute, kòm bandi yo tou, yo fè biznès aparaman, donk pral gen anpil lajan ki pral debloke al jwenn bandi sa yo, yon mannyè pou kapab pèmèt moun al danse kanaval la san kè kase. Men ekoute, al danse kanaval. epi ou tounen lakay donk wap tou dòmi sou channmas paske si wap fè kanaval la fòw menm negosye avèk lanmò sanjou paske lèjan ki yo menm abite kwadèboukè ki ap deplase pou vin nan kanaval la ben se pral difisil pou kapab ou tounen e menm ale a tou ap difisil antouka fòn di ke bagay yo te vrèman mangonmen o nivo de martisan jodi a la ebyen nèg yo mete dlo nan je vilaj epi genyen 3 moun m ta kapab di ki mouri epi moun sa yo bon eske se bandi eske se popilasyon sivil la men ekoute pwiske yo pa jwenn zam nan men yo m ta kapab plis di ke se ta popilasyon sivil la ou byen se ta de zeklerè konprene byen bon jounen jodi a la te genyen yon sitiyasyon sou wout ayewopò la ki tap devlope mezanmi jan map gade la konpayi sekirite yo sanble ap fè abi wi paske Te gon voice ki te lage deja e m te fè nou part de voice sila a, yon sitwayen ki ap denonse yon konpayi sekirite ki rele Covington Courier and Security Service SA. Ebyen konpayi sila a, ebyen li menm li ap fè anpil krim, m ta kapab di krim paske ou gen yon lajan pou peye si n ta kwè voice sitwayen an pou kapab pran fòmasyon epi dèfwa ou apre fòmasyon an. Yo pa janm anboche w, se kòb pou w peye pou w kapab anboche. Lè yo resi anboche w lan, kòb yo di y ap peye w la, se pa sa ditou. Lè genyen yon vip ou detache avèk li dirèkteman, ebyen ou gon kantite lajan yo bay pou ou, ebyen ou menm ou pa touche lajan sila. Se nan sans sa, te genyen yon mouvman de pwotestasyon ki fèt jodi a devan konpayi sila, n ap kite w tande e gade kòman sa te ye. Frèm Ou konprann Nou la maten an baz Revodikasyon sa frèm Li te la pou te fèt lontan Nou la maten an la n pa la sèlman Pou mwa sa Yo pran Yo bay ajan 4000 goud 6000 goud Nou pa la pou sèlman Mouvman Nou pa la pou sèlman Revodikasyon sa Nou la Nou la pou n revandike sanksyon 7 jou y ap pran 2500 dola nan kòb la Nou la Ou pa gen konje y ap ban w konje sou 3 zan Lè ou resi ban konje a yo pran 1500 dola nan kòb la Nou la Ou fè w grenn jou pa vini y ap pran 600 dola nan kòb ou Nou la Pa gen jou ferye Nou la Yo revoke w a jodi 29 an. Sandal diktatè sòsyal la di konn al lakay yo achte la sandal se menm vòlè a wi dabò yon chèch ki fèt yo di Renald reyinyon pou asasine prezidan Jovenel la fèt ka Renald ankò vin donn laboul 12 anlè a dabò yon chèch ki fèt m pa konnen mwen menm se sa yo di Dominique Coveo di la sete reyinyon de kòmansman jiska la fen kòm aje se Kòb ajan Kòb ajan Covington yo pap peye avoka negatif negatif li pap peye avoka pou Renaldo Covington ak Dominique Cauvin 2 vòlè sa yo pou yo lage kòm madan Covington di nan fèmen konpayi a ke l peye ajan yo lajan yo li mèt fèmen l kòb ajan konpayi Covington sekirite pap peye avoka pou lage Covington pou peye Renaldo Covington vòlè pou libere Dominique Cauvin vòlè. Paske platina se pa mwen menm yap fede kase dwèt mwen pou li e mwen te di yo sa pou sa pa al banm pwoblèm m pa ka ap ankese pwoblèm tout moun e m eseye pandan pil ane ke m pa tankou lòt konpayi m wè ke nou pa ta fese olye yo ta di m mèsi e ke m wè ke se joure yap met dife lakay mwen dife adwat agoch ke m pa apresye tou sepandan. Mwen apresye tout moun ki la pa janm derespekte pèsòn paske Covent Green Sécurité se yon Covent Green Sécurité ki toujou dwat se li ki kreye sekirite l yo toujou korèk ou pap janm tande kori sekirite l yo lan ni lòbèy ni adwat ni agoch e avèk ak zak sa ki fin fèt sa a pa yon bèl foto pou nou anpil domaj so la. Vwala Kòman ou fè kòb ajan an on sèl kou l Ajan gen ajan k manke 500 dola Gen k manke 600 dola Gen k manke 700 dola Ap on premye bagay Tande tande tande Atan atan Mwen menm antanke sipèvizè Nou pa bezwen tout ajan Nou pa bezwen bri Bon mezanmi m gon ti video m pote pou nou la a. Sa se bon yon bagay ki pa konn enkli nan emisyon an men m vle fè nou part de video sila. Video kote ke nan koup dafrik dè nasyon e pi gen yon penaliti ki pral tire je kwa ke se yon match ki opoze Aljeri avèk Kot Divwa je kwa. E pi Aljeri jwenn yon penaliti. Jwè a choute penalite a, lè tout moun wè boul la pa frape nan poto e boul la retounen. Donk la yo poze tèt yo kesyon. Gade byen pou wè sou ti videyo a, misye choute, banm! Boul la tounen e boul la pa frape nan poto a paske si l te frape nan poto a ou t ap wè kanmenm filè a souke. Ebyen, ki sa k pase ojis lè anpil kameramann wè mouvman sa a? Ebyen y al ensiste pou wè ki sa k pase a epi lè yo rale imaj la. de prè yo gade yo wè gon fantom tèt chaje wi ki repouse balon sa vle di ekip yo ap jwe avèk anpil maji donk nou wè video a byen lè nwa yo ap jwe avèk maji konsa mezanmi bon poukisa ekip sa yo yo paka fon final koup du mond yo paka rive lwen nan koup du mond manvi poze tèt mwen kesyon sa eske se pè yo pè blan oubyen eske blan yo tou yo menm lè ap jwe yo gon maji ki pi fò yo itilize pou kapab devanse Maginot la. Antouka m te vle e pèmèt nou gade sa e pi nou va konprann paske pa gen anyen ki ap fèt pou l fèt senp. Pa gen anyen ki fèt senp. Donk ou wè, tout bagay nèg yo ap fè, ebyen nèg yo itilize mistik lan ladann.